Sa a vre rayi chyen an di danl blan tankou lèt. Nan moman map pale avèw la la a peyi dayiti manke tout bagay sof mò. Peyi dayiti manke tout bagay sof mò. Paske nan dènye moman sa yo tanzantan ou tande yon grenn mouri. Kit se bon grenn kit se move grenn yo mouri. Kanmenm. Medam mesye se avèk anpil tristès, anpil kè kontan yon lòt kote pou m anonse lanmò 7 gason. 7 jèn gason. Ladan yo genyen 6 bandi. Epi, yon lòt kote, genyen yon jèn gason selon anpil moun ki pa bandi ki mouri inosan. Ebyen, pami 7 jèn gason sa yo yo koupe tèt la, genyen 2 ladan yo se Laplèn e se baz chen mechan ki koupe tèt yo. Yon lòt kote, genyen 5 jèn gason ke mesye pandi yo koupe tèt yo. M gen anpil voice pou ou kote mesye yo tap entèraji antre yo, kòman yonn ap bay enfòmasyon sou lòt, kòman yonn ap moke lòt. Ebyen son yo nan videyo a pa kouri. Men, gen yon fè ensolit ou pral jwenn nan videyo a, se kòman Banm tou metel la non. Ann tande jistavan yo te bat André Michel kòman Moïse Jean Charles te deja imilye André Michel ann tandel nap tounen aprè ti bout voice la. Ki André Michel? Non, ki André Michel? Sa m konnen yo? A m ap fè konferans? Ou di sa m konnen an wi? Gade jounalis ki la. M konnen w se w moun onèt ou ye. N ap fè konferans, n ap poze pwoblèm peyi, gade ki moun ou vin pale de li la a. W ap ban m tèt fè mal pou tout jounen an. Ki André Michel sa? Koute Moïse Jean Charles mesye, gade travay sitwayen an. Kòman lap pale de André Michel la, mkwè se te patnè l. Ayiti alò se sak politik la? Tèt chaje mezanmi. Antouka, André Michel yo bat fise avan yè swa, pandan misye tal pwa plezi l, tal enjoy li, ou konnen. Se avoka pèp la, lap mennen 5 a 0 sou nou. Ebyen, nou redwi skò a wi. Kounye a nou 5 a 1 avèk André Michel. Ebyen, antouka, se pa li menm ki sijè prensipal emisyon an. An nou kite avoka pèp la repoze kote l ye a, pandansetan nou menm n ap fè travay pa nou ki se fòme w, enfòme w, epi divèti w. Mèsi avè w ki abòne deja. Ou menm ki potko abòne fè sa kounya abòne kòmante like mande yon fanmi yon zanmi fè menm bagay avèw e sitou pa bliye non pou pataje chak grenn emisyon nou pote bonjour bonsoir nou kontan rejwenn ou nou kontan difèke ou se yon telespektatè fidèl chanèl sa ki rele Odit Men si se sou Facebook ou ye, paj sa ki rele Machann Enfòmasyon. Ou lakay ou, ou nan, m kapab di nwayo enfòmasyon an, pa zape, rete la, ou pral genyen tout detay sou egalman 7 jenn gason sa yo ke yo arive koupe tèt yo. Rapid, jan m souvan di l, yon bourik ki chaje tankou Legba, pa gen tan poul kanpe nan wout sinon senti li ap kase. Nou pa pèdi tan rapid nap rantre nan emisyon an poun devlope 2 gran pwen sa yo avèw. Mèdam mèsye avan nou palew de m kapab di 2 moun sa yo ke mesye chen mechan yo koupe tèt la ebyen an nou egalman palew de 5 jèn gason sa yo ki arive pèdi vi yo. Jèn gason sa yo t ap viv nan depatman Nòdwès menm jan avè m paske m se nèg Pòdepè, nan yon komin ki rele Senlwi di Nò. Nou tout la a, petèt menm yon fwa, nou tande pale de Senlwi di Nò deja. Ebyen, nan lokalite mesye yo ta viv, yonn se Gaspa, lòt la se Pandi. Men sa fè kèk tan gen gwo goumen nan zòn sa a kote chèf gang ap antre al pran pastè, pran polisye, gang ap touye gang. Bon, zòn sa a, bon, anpil tèt fè mal. Mwen menm, kòm moun Nòdwès, m toujou nan ti soulye m lè m ap tande jan de enfòmasyon sa yo k ap sikile. Ebyen, Fòm di nou Gaspa gen yon chèf gang nan zòn sa ki rele Erik. Pandya li menm li gen Maksèn, li gen Makso. Men fòm di ou mesye sa yo toujou ap goumen, len toujou ap touye lòt. Ou konnen kòman bandi goumen, kòman gang goumen. Ebyen fòm di nou humm bagay la mal tounen wi pou Eric. Eric ki konpòte tèt li kòm yon gwo bandi pi gwo bandi nòdwès genyen an humm bagay la pa dous pou li ditou non ou al tande the voice ebyen fòm di nou gwo gè eklate antre 2 mesye sa yo pandan weekend nan epi sak pase Humm baz nèg pandi yo ki genyen mak sou mak sèn ebyen pran 5 sòlda 5 jèn gason pou Erick epi yo touye yo men andeyò ou konn kòman l ye yo touye yo epi yo pran tèt nèg yo pou yo bwè gwòg selon sa nèg yo fè konnen Erick li menm li blese l kouri chèf gang lan wi humm lè l wè gason ap tonbe lè l wè son operasyon gason pa kanpe ke lòt Gang la ap mennen, li menm li oblije kouri. Men w pral tande Erik k ap pale avèk anpil emosyon. Ebyen, yonn nan sòlda Erik te plis renmen, te fè plis konfyans, mi sa rive tonbe tou. Ebyen, antouka, annou tande kòman nou gen Maksèn, li menm li t ap trip sou Erik. Men Erik kote pa l tou, li reponn Maksèn. Ann tande Maxen epi nap vini avek voice Eric la. Mesye Nap chache Eric nan fon anba la nou paka jwenn li non Eric pran bal tout san atè an nou paka jwenn li men pita la nou pral wè vyann nou fè pou Nou rantre Nou lage pou rantre ba yo ti kay kout pidi sa yo tèt piti sa yo tèt manman yo tap antre Enben jwenn ak pay jodi a. Jeran ak pa yo di a. Sa a se vwa Maxène, baz pandi yonn nan chèf gang ki patisipe nan touye 5 jèn gason sa yo. Ebyen, lè l ap trip sou Eric konsa, Eric tande wi. Humm, lè l ap trip sou Eric konsa, Eric tande. Ebyen, Eric reponn wi, ann tande kisa Eric. reponn sitwayen sa. Ou konn paraba l m ye. Se bagay ou konnen. Ou konn ki bòs la a granmoun nan se yon paraba li ye. Ou pa konprann? Hein? Bon si nou te konn batay, fòk ou wè lòt kòm se pa sòlda pa m yo ki te dèyè m, se pote m te vin pote nèg la bwe konkou. Lè yo rele m m te nan wout. Ou konprann? Sèlman m pèdi yon bon grenn sòlda vrèman pase misye. Misye te bwè, li te sou, e lè l ap fonse, m di pa fonse, ou wè m di ban m devan pito, ou pa wè n ap kouri, n ap ban m bal m ap antre, wi ou non, ou konprann, sa ka rive, si w tire lòt patnè, e pa sòlda m monchè, fè m tire yon sèl sòlda pou mwen, e nou menm konbyen mò nou ban nou? Hein? Sèlman menm si nou te tiye 20 mò pou ou, nou pa fè. Pase m bèdon bon grenn sòlda m ou konprann yeah granmoun nan ki bal bon kou l se pa wa bal m ye monchè bon ba nou gen menm 3 manch nou k nan men an nou an 12 m ap antre sou nou n ap fè bak n ap kouri n ap pran bal an monchè pa fè sa Erik wi bòs la wi pitit mò m ou JT m ye monchè pa fè sa ou konprann ou konn m sot nan bon lakou ok yeah. Nenpòt nèg ki jwenn li lagel pou mwen pou mèyè yo konnen m la Maxène, Maxo nou pou anyen menm ou pa wè nou rete dèyè nèt se sèl nèg sa yo k ap fè rejistans avèm. Tèt chaje mezanmi, tande Erick, tande sitwayen an ou wè son nèg nan vokal li ki gen gwo pwoblèm. Ebyen lè l fin lage voice la la Fòm di nou Maxène re reponn. Rete la wi m pral ban nou tout detay sou zak sa ke mesye chen mechan yo komèt nan laplèn. Men banm fin epize pwen sa. Ebyen an nou tande kòman Maxène li menm li al trip sou Eric ankò epi nap tounen avèk tout detay sou zak mesye chen mechan yo komèt nan laplèn. An tande Maxène. Mpa gen pwoblèm avèw Eric, mpa gen pwoblèm avèw. Ak nèg bandi. Pare pakèt ou si ou santi se ok kote ou ye a vin jwenn nou bandi. Aske Erick la li menm li gon marin la kounye a la Erick pare pakèt ou. Nèg ki te dèyè w la li mouri menm prepare pakèt ou. Solda w mouri li ki te dèyè w li mouri. Nou gen 5 nèg nou touye la jodi a la e 5 dyab. E 5 dyab gon grip lap fè m lap manje m men m ka pale tout kou paske m lakay mwen. Yo bon. Ou gen nan nèg pawòl ak mouri la. Katouch la sa k koulin yo bare katouch la nan men yo. Ait monchè ou ta bay fanmi moun sa respè monchè. Ou pa wont wap pale monchè. Sòlda sa ou gen k mouri la yo pare katouch avèk koulin. Non yo bon. Ou pa bezwen m ni mwen menm, ou pa bezwen m ak sèm ni m ak frèm. Nou menm nou gen moun k ap travay e nou gen anpil sòlda, bandi anpil. Tout moun ou wè ki avè w la nou pa gen moun n achte, se sèl moun bandi nèt k ap pete sou ou la, patnè m. Mare pakè tou. Mare pakè tou. Kote w ye a ou mèt mare pakè tou. Non kap tchwe w. Lè poum to la menm menm ak sèn menm wap bay lwanj ou te wap bwè gròg nan tèt Tony pou zo mare pakèt ou pap mouri paske 2022 sa la Erick mare pakèt ou m konfide w map gade kote w lage y menm ou ale 357 wa ou tire ou pete tout bal ki ladan l jodi a la mpa konn mpa bon si nou pa jwenn li nan lajan ou a nan lajan ou a ye. Pase w lage l atè pou kouri. Sa w pran nan fon gen nan la pou kouri, kòm ou se nèg gen nan ou sove. Woy sa ale! Mesye! Jodi a m wè kote yo gen. Sa se fas a fas li ye wi. Ou konn byen kou Nano ba w sa se fas a fas. Sòl la w ap mouri men w ap gade w ap kouri. Sa se fas a fas. Gad mendje Erick mwen gen kòne w nan laba men wa gen granmoun m byen konnen w toujou pa laba lou se pa laba lou ye si w wè w wè w gen telefòn nan men w wap voye odyo la pou w pale w se pa laba non ou se yon djab men yon mòd pale manje manje Bon si m te ou m te voye kòm bay lapolis m te fout kòm nan prizon pou m pat mouri deja paske lanmò w la byen ou wè gen nan nèg sa yo la ki mouri la e nèg kote w tap danse rara menm ou al fè 57 la ou tire a epi gen 12 la anlè e kenbe l anlè a menm E nèg gen yon ladan yo menm ou di epa nèg a monchè ou monchè ou sanwont sim te konn nèg pam gen mouri panzi gade panzi pa gen pipirit pipirit ki viktim pipirit depi nal chache w depi nèg yal chache w a bwe maten an la moun ap mouri nou pa wè pipirit ki viktim tande dan ka bwe bon e la w kache e la w ye depi nou bezwen w la nap al jwenn ou e la bon w kache. Genlè bal ou fini wi. Ou ka konn kiyès la si m konnen si nou konnen nou pa mouri gen nou nou tap antre dèyè anay dèyè w kòm ou tap kache andedan gen nou kòm e lakay ou Ehehehe. Bon peyi a fini mezanmi. Sa ou tap tande Maxène avèk Eric 2 chèf gang kap opere Nan komin Sen Lwi di Nò, yonn Gaspa, lòt la nan Pandi, ebyen kita pa twoke kòn yo. Rapid nap kite 2 koure sa yo pou nou rantre nan Pòwoprens, pli presizeman nou prale Laplèn. Ebyen nou genyen mesye chen mechan yo kap dirije Santo, Chada, Kwadèmisyon. Ebyen mesye sa yo, fòm di nou, hum, si yo fon krim la a, anpil moun fache. Adje Bondye. Men, genyen yonn nan nèg yo ke nèg yo touye, Djed Jan Jan. Ebyen, Djed Jan Jan an, nèg yo touye Ti Blan tou. Mesye sa yo se 2 nèg yo idantifye kòm trèt andedan baz la. Sa vle di, yo nan baz Jen Mechan epi yo gen yon bèl relasyon avèk Pè Lebren. Pè Lebren se yonn nan nèg 400 mawozo k ap fè lapli e le bo tan. Lòt bò a, nan Pidgway. Ebyen, yo touye de nèg sa yo. Men, nèg yo touye yon nèg la a, ebyen zanmi, bagay sa a fè anpil moun fache. Kiyès li ye? Misye rele Guito. Guito se nèg ki gen plis kamyonèt k ap fè Kwadèmisyon, Klèsin. Pa gen moun nan zòn nan nou k pa konn Guito Bondye. Hum! Nèg yo mechan wi. Byen konte mal kalkile kanmenm paske y ap kenbe yo. Y ap fini pa konnen se yo menm. Men fò m di nou, Guito al dòmi lakay yon fanm ke misye genyen ki abite yon zòn ki rele Bigarat. Ebyen, lè misye leve byen bonè, l ap gade kòman l ka antre lakay li, epi misye al kwaze bab pou bab avèk Toto. Kiyès ki Toto? Toto se chèf gang ke chen mechan plase nan Bigarat, nan zòn ke Guito t al dòmi avèk fi a. Lè Toto kwaze avèk Guito, li pa mande lakwa ki nouvèl, li di wi misye se youn nan nèg 400 mawozo yo. Epi sa w tande a, yo touye misye, yo koupe tèt li. Mezanmi tèt chaje. Anpil moun fache paske yo di sa son pwoblèm fanm. Misye konnen Guito trè byen, l konnen Guito pa nèg 400 mawozo. Men fanm sa a Guito sot dòmi avè l la, ebyen se fanm nèg yo. Ebyen la jalouzi ran lòm mechan. Nou toujou tande. ee dikton sa pa vre ebyen mesye chen mechan yo pwouvel chen mechan pran menw tande paske anpil moun konnenw kòm yonn nan chèf gang ki amelyore amelyore nan kisa paske anpil moun di ou pa komèt krim byen ke mwen menm mkonnenw touye anpil moun ou travay tankou lapolis ou pa vle kite tras lèw touye yon moun ok mkonnen ou touye anpil moun men moun ou touye yo mkonnen se bandi yo ye Se sak fè m pa twò gen pwoblèm ak sa. Depi se gang kap manje gang, m pa gen pwoblèm ak sa. Men fòw mete tètyè nan tèt nèg ou yo oubyen pale ak nèg yo paske touye inosan an mesye pou fanm ankò mesye humm nou pa nan trèp pou nap fè sa. Bagay yo deja difisil nan peyi a, sèl lwazi yo kite pou nou se sèks la. Kite nèg la distrèl. Antouka mesye, mwen swete nou chanje. Yo relem US mwen se nèg pòdepè, mwen toujou pale sou odit, toujou pale sou machann enfòmasyon. Nap kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon. M te kontan pote emisyon pou ou, pa bliye non, abòne, kòmante, like, mande yon fanmi, yon zanmi fè menm bagay avèw. E sitou, sonje pataje chak grenn emisyon ke nou pote epi nap diw babay, nap kwaze talè nan yon tan rekò.